Bonjour bonsoir la famille avec plaisir nou antre la kayou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon eske tout bagay anfom pou chak grenn moun kap tande chanel sila non pa vreman byen paske eh ben les choses vont mal en Haïti wè les choses vont mal paske eh sa Mwen pat la mwen te anwo lakay la pat poko gen lapli kounya pandan m ti simye maryem mwen te vin fè jounen avèm nou te soti la pou et nan doktè a lèy soti nan doktè a itou vin fè rès jounen avèm nèt met ray mwen sèm met dlo me larivyè ap vini pase kay moun dlo a antre tout moun nèt men dlo a pase nan depo a. Men mwen fèm. Pat gen pwoblèm sèm se konnya k gen pwoblèm. Metraj, tribilasyon. Woy map kriye li antre nan lot pot la gade delavi ap mwen non ooyy. Mwen kòmanse avèk videyo sa se pou m di nou ke gen yon pakèt bagay k ap pase nan peyi Dayiti yo ta kapab di se de siy apokaliptik. Si vil sa a se pa ensekirite k ap raboure li, ebyen s on lòt pwoblèm. Gade pou w wè yon ti lapli tonbe, bon, tèt chaje nan Pòdpè. Se de imaj ki bay anpil pwoblèm. Antouka, fò n di ke le gwo du pwoblèm se a Pòtoprens. Ben wi, a Pòtoprens menm si nan anpil lòt ti zòn gen pwoblèm, men sou le plan sekirite a Pòtoprens, bon, sitiyasyon sekiritè. Vrèman vrèman degradant. Yè swa map pale avèk yon zanmi li dim ben ekoute mwen m pa wè yon kote konsa m ka vini non m pa kwè map ka mete pye m yon kote konsa paske e kòman yon moun fè viv pòtoprens lontan sa moun pòtoprens te kapab di pou moun ki an pwovens ebyen jounen jodi a la ebyen se sa se moun ki an pwovens lan kap di koze sa antouka mwen m nan pòtoprens lan map swiv eske bagay yo ap chanje ou pa paske. Bagay yo vrèman rèd men nou oblije kanpe pou n goumen. N ap kanpe goumen e n ap kontinye goumen jiska la dènyè gout de san e petèt nou kapab rive nan yon moman tou pou n di bon peyi sa pap chanje n ap lage pye nou. An nou pati pou batay la. Se yon gè de videyo. Yon gè dan lakèl ebyen eh gwoup sa ap chache entimide lòt gwoup la. N ap pale de nèg 400 mawozo yo. E yap chache entimide lòt gwoup sa a se par tou lè mwayen silvouplè ki strateji mesye 400 mawozo yo mete an plas ebyen yo tiye yo mete dife epi yo fè video an temwany sa ou pral tande la paske se twò kriyèl pou ta kapab lage video sa paske nap gade poun wè nan video sa genyen 2 nèg sèzòm la. Yo anba yon dife. Men écoutez les hommes de 400 disent tout simplement que ebyen nèg sa yo menm yo pa pran nan bal yo jwenn yon pakèt mouchwa sou yo ebyen chen an yo mete bagay nan men nèg chen yo an nou swiv. Taye nèg chen yo. Taye nèg chen yo nèg sa yo gen nèg sa yo gen pwen sou yo nèg sa yo gen pil mouchwa pil bagay mare mare. E lèn fini e lèn fini avan nou pa bò tèks lan ankò. Tande granmoun. Gade ti vòlò yo men yo. Ay ti vòlò yo tande chen yo. Chen yo sa e ti vòlò yo tande. Gen youn la nan kwen an wi bon figi la. Tande gade men lòt la men lòt la. Ou konnen dife a twò dife a twòp m pa ka avanse twòp. Tande men yo men yo. Tande chen an men yo. Men yo chen an men ti vòlò yo chen men ti vòlò yo gade gad jan nap met dife sou yo. Tande gade wè nou menm e mawozo n ye nou pa pè moun. Gade, nap manyen w tou wi. Mèt pozo wi kle. Ou menm mèt pozo. Ayi mawozo, mawozo ap manyen w. Tande. Respekte moun tande. Kokorat. Ti vòlè gravyay. Donk ou wè yo mete dife sou 2 jenn gason sa yo. Quel degré de méchanceté dans ce pays waw Haïti tèt chaje eske bagay la ap chanje yon jou ebyen se vrèman difisil antouka mesye sa m ta kapab di nou pa ret tout tèt nou si n ap fè yon bagay fè l nèt. Konprann? Lè m di nou parèt tout tèt nou an, si n ap fè yon bagay, fè l nèt. Sa vle di nou bloke yon zòn, ebyen si l bloke, si se nèg 400 mawozo, si se nèg chen yo, si n ap fè yon sèl batay, fè yon sèl batay. Nou konnen gwoup sa a pèdi, li pa ka batay ankò, swa yo pran tèl zòn nèt, yo met nèg sa yo deyò, oubyen gwoup sa li menm li pran tèl zòn, li mete deyò. Men, sa k ap fèt la a, se kòmsi m wè se kache n ap kache, n ap parèt pwent tèt nou. Paske. Ou wè sak gen la mesye. Son gè ki pou eklate total pou gon semèn de gè pou batay san rete. Mande popilasyon an zòn yo pou nou batay. E pi nèg ki ka rekipere zòn yo pou yo rekipere zòn yo. Se yon pe tro revoltan. Ba wè. Wi. Si son kan kap kontrole potoprens nèt kel fèl. Otro video 3 ajan udmo ou byen simo ki sou yon do kay. An beton byen sur. E pi gen yon tip ki li menm. atè a. Eske tip sa mouri deja? On sè pa. Men sa ki evidan se ke on antan baw. Se ke gen youn nan polisye sa yo ki avek yon manch long nan menn. Li lonje l sou tèt tip la epi baw li gaye sèvèl li. Eske se yon solda 400 tou? Paske quand on voit quelqu'un avec yon mayo blan sou li, pa de kestyon se solda 400. Bon repo pandan lajounen di 25. Move souvni e sa ap rete grave nan tèt chak grenn moun puiske ebyen lari an li te difisil daksè. cette petite vidéo. Laa nou twouve n nan zòn kafou dizon. Sa gen papa? Wi. Ou gen son gèryè ou pa konn non sa? Antouka sa pas pou Gerson Guerrier puiske yo konnen non sa, non sa se yon non ki toujou partou nan plèn nan men si yo pat konnen Gerson kisa ki ta pral pase bon tèt chaje. Fòn di ke a Santo sè le kalvè, krepitman dè zam, sa fè pè, la polis li menm fas ak mesye 400 mawozo yo, konsè a 2 bal dan lè zòn, sèten rivren non pa lchwa. Moun yo oblije kite zòn yo. Wè. Se sa. An tou ka. Mwen m di nou sa mesye. Paske. Si nap batay nou wè. Moun yo ap kite zòn yo. Se sou konsyans nou. Ebyen. Mwen de teren. Mwen de teren. Mwen te toujou a fè prech sa pou. Batay nan matisan men jiska prezan. anyen pa chanje e m leve vwa m jodi a pou mande nèg yo yon chans paske lè batay la se konsa l ye popilasyon an se li k toujou viktim men ekoute m kwè ke m ka pale dan le vid paske jan batay la ye la se ke moun kwadèmisyon nèg chen yo nèg je nèf yo p ap kite nèg yo rete anndan men m gen enfòmasyon m pote pou nou pi devan Nou pral wè sa. E moun sa yo ki kote yo prale? Se nan lòt zòn, kote petèt yo ka pa tande detonasyon, e patikilyèman Cindy Clercine a pwoksimite komisarya a. La a gen anpil moun ki refijye isit la paske ebyen bagay la te vrèman di pou yo, yo oblije kite espas sa a kote yo rete an pou al yon lòt kote pou kapab respire. Gen enfòmasyon ki tonbe, gen yon ti jèn ki domine kan advès la anpil. Misye gen sèlman 18 an m kwè. Ebyen misye nan kan 400 mawozo. Se tip sa ki toujou avèk yon manch long nan menl depil pwente se bal tèt. Dizè di maten le 25 avril une mauvaise nouvelle il aurè ete tiye par le klan eyan a sa tèt chen an. Il aurè ete tiye. Donk mwen mete sa o kondisyonèl paske ben gen anpil enfòmasyon kap tonbe e genyen foto tou kòm kwa ebyen eh nèg yo pran piti sa a yo mete kawoutchou sou li epi yo pral mete dife. Mwen gen yon imaj pou m pote pou nou la a. On apèl sa po de tòti. Ben wi, misye se yon po tòti paske lè w ap gade la byen. wè grenn bal la l file tankou yon zepon e po misye reziste anba bal la sèlman po a fè yon ti chire men bal la pa antre e lè w ap gade bal sa a si l te antre ou ta kapab imajine ki sa k tap pase se tèt chaje antouka mesye depi w pa gen po ou pa al batay se osi senp ou pa gen po ou pa al batay pa egzanp genyen nèg tè nwa yo nèg sa yo gen bagay wi yo gen bagay sou yo. Yo gen bagay nan men yo tou. Se pa sèlman nèg tè nwa yo non gen anpil nèg nan lòt blòk yo tou wi tankou pyèsis masyal antwòtre gen sòlda nèg 400 mawozo yo pase foul sou yo epi fò n di po nèg yo pa pèse si yon pakèt boul san m ta kapab di ki kaye ebyen nèg yo sèlman al lopital y al pran swen epi yo tounen nan batay tèt chaje wi mesye tèt chaje mwen vin avèk yon konfyamasyon pou nou. Paske de plizyè a nan emisyon an, te genyen moun ki te dim ke ben RL Prod se vre, se vre. Paske mwa je ne voulè pa poste set foto de peur ke youn nan yo pa ta pèdi lavi l tout bon vre. Men set fwa si pa gen dout, se fè. E 3 medam sa yo n ap gade la a, e byen medam sa yo menm yo pèdi lavi yo paske gen youn nan yo, enfòmasyon ta fè kwè, se ta madanm chen an. E byen mesye 400 mawozo yo te gen enfo sou youn nan yo. e pi les deux autres yo te retrouve yo nan move moman, tou les twa pèdi lavi yo. Pa janm bliye, lè ou frekante yon seri de moun, toujou veye kò nou. Medam, mesye, toujou veye kò nou. Lè enmi an anvayi yon zòn, ebyen li pap konn move grenn, li pap konn bon grenn. Se nou menm ki toujou. dwe mete nou alabri. Ansyen chèf gang Santo 17, nèg chen an te mete deyò ki te al pran refij li nan 400 Mawozo li retounen pou pran kontwòl abri a, ebyen misye tonbe. Je kwa ke son non se Bikilik kòmsa oubyen Kilikou. Bon, tèt chaje, pandan gen nèg chen an k ap tonbe, fò n di ke genyen nèg 400. La polemik sou kesyon videyo m ta kapab di, ebyen se. Nèg 400 yo lè yo jwenn yon nèg yo touye l, yo mete dife sou li, yo fè videyo e diferaman de nèg chen yo menm lè yo touye yon nèg sa yo kite l atè a tou senpleman donk y a pa de pwopagand se sa k fè genyen sa n ta kapab rele anpil pwopagand k ap fèt nan batay sila a. N ap moute yon lòt moman jisteman pou nou kapab ba ou plis enfòmasyon paske gen anpil enfòmasyon ki tonbe.